Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn video nou yo san pale anpil san pèdi tan ann antre nan detay pou video jodi an. Donk pou m di w, wi, donk mwen menm m toujou Kanadyen. Men m son Ayisyen natif natal. Donk lè moun sa yo di w ke Bayen an Kanadyen, je jamè renye ma dezyèm nasyonalite. Men m son Ayisyen otantik dan lam e ke je rès toujou. Men fòm diw ke lèmske m te nasyonal e natiralize kanadyen lè a pap gen espwa n te sou diktati Divalye. E dejwayis nou ye nou pap melanje a divalyeris. Donk pat gen opòtinite an Ayiti kòm tèl. M te fè opsyon an, mwen pran dezyèm nasyonalite a. Men sa m pa t renye ameriken, lè w pran nasyonalite amerikèn nan, tankou Martelly, ou renye nasyonalite ayisyèn. Tandis ke Kanada, ou acquérir une deuxième nationalité. Men o Kanada, li enpòtan pou n konnen ke lòske Ou fè 5 an rezidans, ou gen dwa aplike pou yon dezyèm nasyonalite. Èske ou konprann mwen? Donk ou aplike pou yon dezyèm nasyonalite, a se moman la, ou gen dwa parèt, epi yo konte nonm de jou a, 365 miltipliye pa 5, pou wè jou ou fè deyò yo, yo soustrè l, fò w bay li anplis, epi kounye an ou al natiralize. Ou jwenn yon dezyèm nasyonalite. Men le jou ou fè nenpòt ki fot, ou manke pile zotèy yon kanadyen lòt bò a, ou ka pèdi dezyèm nasyonalite sa a. Men te gen yon gwo sitwayen ki te konn al fè spò, ki t al nan olenpik, ki pèdi nasyonalite kanadyen li paske l te fè izaj de steroyid anabolizan. Al pran dwòg la, pran bagay yo konn pike chwal, bagay sa yo pou yo ka kouri pi vit, pou l te ka kouri pi vit nan spò a. Misye pèdi dezyèm nasyonalite li paske l te fè izaj de stipefyan ok pou l te ka amelyore pèfòmans li pou l te gen. Jean Pierre Bailly lè l t al etidye Kanada, li te gen yon viza etidyan ke le sant, mèsi o sant Carl Levret, Paul Dejean, toujou trè rekonesan a li, te fè yon pwogram ak gouvènman kanadyen an ki te pèmèt mwen jwenn rezidans. Misye tèlman ap byen travay avèk gouvènman kanadyen an, yo mande Paul, kisa m ka fè pou ou? M ap mete w minis? M ap fè, konnen, m ap ba w kay, m ap ba w lajan? Misye di, non, non, non. M ta renmen legalize tout resòtisan ayisyen ki sou teritwa w la. Sètensi ke mwen menm, avèk yon viza etidyan, m te jwenn opòtinite aplike pou ke m te vin jwenn rezidans. Donk m pa peye lekòl mwen avèk e kòman rele sa, e lajan lanmori, mori, aransò ke n ap vann nan makèt la, liv sik, liv farin. 3 ti bwat lèt pou 2 goud. Sa te pèmèt nou sove lajan sa a. M aplike Paul Dejean fè nesesè nan Sant Kal Levèk pou yo te bay nou tout rezidans. Donk m kontinye etid mwen antanke rezidan kanadyen. Konstitisyon 87 la, m antre 7 janvye. M kòmanse ap fè va e vyen. Ok mwen votel. Alò fòm diw ke lèm te nan 87 isit mwen vin vulgarize l'informatique. E vwala. Se la nou kanpe ansanm avèk video pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade video a jiska la fen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ki nou poste sou chanèl la e pa bliye like video sa pou yo kapab toujou rekòmandew video nou yo mèsi nap kwaze nan yon pwochèn video tchaww.